Se pou nou di aba ensekirite, aba kidnapin, aba lavi chè. Nou tout moun konnen dimanch se dat seremoni Bra Kayiman. Manifestasyon n ap fè 14, dimanch 14 out la, s on seremoni nou pral trase li pou nou kapab rele tout espri zansèt yo. Nan mizè peyi ap pase la, Desalin te mouri pou nou deja. Tousen te mouri deja. Kapralamò te mouri deja. Tout lòt espri yo te mouri deja. Enben lè nou gade nou wè jodi a, mesye dam yo konvèti tèt nou, nou menm nou se pitit manmzèl la, yo menm yo se pitit madan marye a. Nou di nou menm, nou pa pral pote lanp nan rara pou moun ankò. Je nou kale, nou grandi. Lavi tout nèg chanje, lavi tout fanm chanje nan 1 an. Jodi a nou menm lavi pa nou pa chanje. Nou di jodi a, Byenveni a tout moun ki bezwen, ki vle retounen vin jwenn nou sou beton an, paseke nou menm depi 26 desanm, nou te toujou sou beton an. Nou tap goumen pou akò 11 sektanm nan te aplike, kounye a nou di non! Ariel Henry pat tande, nou pa nan akò ankò. Pa gen akò 11 sektanm, pa gen akò Montana, pa gen akò Penn, jodi a se tout akò kraze nan peyi a. Nou di popilasyon an. Kesyon moun ap di pou nou pa sòti sou beton an, lè n te konn sòti, nou te konn sòti pou yo, pou yo te vin pi rich, pou yo te kapab vwayaje. Men nou menm, maten an m ap moute de bòs pou m gade gaz ap bay, kòman popilasyon ap mache a pye. Jodi a Ariel Henry pase lòd nan peyi a pou yo vann gaz yo nan doum. pou yo vann gaz yo nan galon pou l kapab jwenn pousantay pa l. Nou di peyi a deja fèmen deja e nou di nou menm, Ariel Henry, se yon chabon w ye, yo mete w nan dife y ap sal, yo mete ou nan, ou kole sou li l ap sal, Ariel Henry pa gen wout, pa gen anyen nou ka fè avèk Ariel Henry. Nou di randevou kase. Plas papa Dessalines a 10 è pou nal di Ariel Henry lage pyel ou pa kapab ankò. Li pran tout responsabilite l menm jan nou menm ki la nan non fòs kanapevè, nan non move Ayiti, mouvman opozisyon pou verite etabli an Ayiti, nan non kojaram, nan non tout òganizasyon sosyo politik yo. Nou ap pale dirèkteman avèk Ariel Henry avèk tout koalisyon asasen l yo. Jodi a, plis pase ennan aprè yo fin asasinen yon prezidan nan yon peyi, nèg yo te kapab fè diferans pou yo moutre ke, Sa yo tap batay la pou li an yo bay yon rezilta, yo moutre yo fè pi mal. 1 yo pat negosye 95 pou san enterè a, men jodi a 100 pou san nan men yo. Gaz moute, pèp la rete bèbè. Moun ap mouri, pèp la rete bèbè. Kidnapin ap fèt, pèp la rete bèbè. Gon gwoup de moun anndan laprès sa ki gen kòb nan men yo pou yo pa. pale de sa k ap fèt la la. E jodi an, menm jan frè a sot di dizay, kesyon pou di ke y ap bloke pèp la pou pa pran lari, pou pa al revandike, pou pa kanpe devan pouvwa an plas ki la, pou n voye Ariel Henry ale, nan jou k ap vin la yo, kote pou tout pèp la al kanpe devan anbasad amerikèn, Ke li menm ki ap sipòte Ariel Henry, anbasad la France Canada pou pèp la al kanpe dechouke moun sa yo, paske se moun sa yo ki tolere kidnapin kap fèt nan peyi a, se lakay yo zam ap antre, se yo kap gangstèrize peyi a. Ayiti ki la jounen jodi a son move Ayiti li ye, e se pa pou san rezon ke nou pran tout dispozisyon nou pou verite yo etabli e pou laprès ki rete kòm yon fòs nan edike pèp ayisyen an pou l etabli laverite nan kondisyon n ap viv la. Jodi a, nou mande tout pèp la, 14, dimanch 14 dawout, pou vin akonpanye nou sou plas Desalin pou n al moute devan primati e nou mande 10 depatman pou yo leve kanpe e onzyèm nan dyaspora pou nou leve kanpe pou n di gouvènman anplas la la avèk Ariel Henry la pa plas yo, fòk yo ale. Yon lòt fwa ankò. E nou di laprès, rete solidè avèk pèp la pou n koude asasen malfèktè sa yo, koalisyon asasen oligak kowonpi sa yo, pou nou kapab delivre Ayiti yon lòt fwa. Malgre anba katouch, yo toujou sòti. Nou salye pèp Bèlè, pèp Solino. Jounen jodi a, nou te siyen yon akò avèk Ariel Henry. Apati de 11 sektanm, nou wè apre lamò Jovenel, peyi a. Pa gen anyen, ni yon minis, ni premye minis ki se Ariel, ki se yon bidon plastik, ki pa fè anyen pou peyi a. Peyi a e plonje l ap plonje. Paske pwoblèm ensekirite a vin pi grav. Jounen jodi a nou wè, malere, malerèz yo, se nou menm y ap kidnape, se nou menm yo tiye. Anben jounen jodi a nou menm, ki te siyen akò avèk Ariel Henry a. Nou wè Ariel Henry e ba e ti boubout li lap fè. Jounen jodia nou di pèp la pa kapab ankò, nou mande pèp la fòk li leve kanpe. A pati de mèkredi kap vin la a, nou mande tout 10 depatman, ou te mèt ret nan koridò depi ou leve e bloke l pou jiskase Ariel Henry demisyone paske nou pa kapab ankò. Jounen jodia. A kòn desen an avèk Ariel Henry a, Ariel Henry se yon kote l chita, l ap byen manje, l ap byen bwè, epi l ap ri sou pèp la. Nou di, tout moun ki te siyen avèk akò avèk Ariel Henry a, anben Ariel Henry pa ka dirije peyi a, nou menm kòm òganizasyon de baz yo, nou met tèt nou ansanm pou n gonfle venn nou pou n mande demisyon Ariel Henry tou swit.